Nou salye laprès ki la maten an nan sizyèm konferans nou nan dosye ke mwen menm mwen genyen enf des enfòmasyon de dokimantasyon temwanyaj pa rapò avèk Pyè Esperans ke tout moun konnen ke nou endekse l nan afè kidnaping. Kidnaping nan fè twòp ravaj anndan peyi sa a. Jounalis viktim, tout moun viktim, etidyan pa ka al lekòl, gen anpil moun ki abandone zòn yo. Epi nou konstate ke se pa ti mesye ki yo rele ti mesye ak gita yo, nèg ki gen zam nan men yo ki sèvo kidnaping nan. Sèvo kidnaping nan se nèg a kostim, nèg ki gen moun k ap vin fè solidarite avèk yo, k ap vin manifeste avèk yo, yo nèg ki di y ap defann dwa moun, nèg ki abiye bèl kostim, bèl chemiz, eksetera. Donk se mesye sa yo ki sèvo kidnaping nan. Jodi a m ap anonse nou ke gang pè esperans ap deja rele gang 4 pa 4 ke m pot ko jwenn non an nan dènye enfòmasyon ke m te gen la avèk Emmanuel nou 5 ki te bay enfòmasyon an gang pè esperans lan rele gang 4 pa 4 donk sa vle di kisa wa konprann sa vle di 4 pa 4 li monte tout kote li pa gen yon wout li pa ka fè donk jodi a la e gang sa nou klè ke se la fay Jean Duckens. Gaba, David Dormé, Ti Moto e konpayi ki ladan l. Donk jodi a la nou di tout moun nou konstate nan peyi an gen yon kalm, gen yon poz nan afè kidnaping nan. Men se poko rezilta sa. Fò n chache plis toujou. Paske yon pwoblèm pa ka rezoud nan sèlman o nivo pèsepsyon. Fò l rezoud nan reyalite, nan nannan pwoblèm nan, nan matris pwoblèm nan. Donk, n ap kontinye denonse e n ap mande lajistis pou li fè travay li nan sans sa a. Nou felisite lapolis ki fè anpil efò, ki fè anpil travay. E Pè Esperans se te yon andikap pou polis yo travay. Tout moun pè Pè Esperans. Tout moun pè. Pou l pa fè rapò sou yo. Paske gen blan dèyè l. E lè l fè rapò a l fè kòb. Donk jounen jodi a la nou di ke gang 4 pa 4 la, 4 pa 4 n ap denonse l. E nou menm nou di lajistis men moun ki nan gang 4 pa 4 la. Donk se Pyè Esperans ki nan tèt gang sa a. Dezyèm bagay n ap pale avèk ou jodi a la se n ap pote. M ta renmen laprès an jeneral panse, panche sou dosye Shelson Sanon an. Mwen m pa gen. M gen yon enfòmasyon, m ap chache enfòmasyon sou sa pou n konnen kòman fè yon jèn gason prè de nevan nan prizon, l ap koupi nan prizon, li pa janm jije. Li an detansyon prevantiv, sa pwolonje. Pou ki sa misye nan prizon? Paske Pierre Espérance. te mande misye vin jwenn li paske li an difikilte. Tande byen wi mezanmi. Li an difikilte pou l vin jwenn li paske gen 2 sitwayen dan le sidès k ap makònen on plan pou touye l. Ki sitwayen sa a? Se Joseph Lambert, senatè de la Repiblik, Edo Zenith te senatè. Lè Shelson rive kot misye, li pran li, li mete l nan otèl Petyonvil. Epi l fè l vin nan biwo l. Lè l rive nan biwo l, li wè blan k ap pale franse, angle, espanyòl. Epi yo fè l siyen yon dokiman pou l pran azil paske vi l an danje. Kèlke jou apre, gen lòt papye ki antre nan dokiman an, yo vin endekse l kòm yon nèg ki nan dwòg. Tande byen wi! yon nèg ki nan tiye moun, yo met sou dol 4 chèf dakizasyon ke Pierre Esperance mete. Epi l pran ankò, li mete l nan machin li, l al tribinal avèk li kote yon jij, epi yo di l, wè tout sa w siyen yo, misye te siyen pou l pran azil, paske vil an je. Nan menm dokiman an, nèg yo fofile lòt dokiman ki di ke li nan dròg, li nan tiye moun, etc. Epi jij la di si w pa dakò ak sa w siyen an, w ap fè tout vi w nan prizon. Kòman dosye a ye aktyèlman? Aktyèlman la, yo retni sèlman kont misye 2 chèf dakizasyon. Gen 2 k tonbe. Se deklarasyon kalomnyez avèk asosyasyon malfektè. Yon jèn gason ki fòme an Repiblik Dominikèn, ki pale panyòl byen epi espanyon pa pale okenn lang, jounen jodi a la k ap kwoupi nan prizon, ki se yon pwofesè espanyòl, sou pretèks ke Pierre Espérance se yon tou pwisan anndan yon peyi. Epi, lè yo, lè jij tande misye, yo kenbe, nan 4 chèf dakizasyon, yo kenbe 2. E misye siyen pou l al jije pou 2 bagay sa yo. Jiskaprezan, jijman misye pa ka fèt. paske Pierre Esperance endekse nan dosye a. Òdonans ki te soti, ki soti kont li an, ki voye l al jije, òdonans de ranvwa a, yo menm disparèt li. Donk jounen jodi a la m mande lopinyon piblik panse sou yon bagay konsa. Dezyèm, twazyèm bagay n ap abòde nan konferans lan se, nou wè m sou sizyèm konferans Pierre Esperance pa janm pale. Li pa rete inaktif non, ou al tande koze. Li pa janm pale, sèlman li te pran yon gwoup nèg vin fè rara avè l la, vin danse, vin pyafe. Ki sa l ap fè? Misye ap chache de mwayen pou l mete dosye, pou l fè, pou l fè frèt. Li rele pakèt moun ap mande konsèy. M pral ba w tout sa l gen pou l fè la a wi. 1, Premye plan li te genyen se te badijonnen kay li a matyè fekal, sa pa twò itil an matyè de, de, de, de, dakizasyon Dezyèm bagay li genyen, se tire sou machin li, tire sou kay li, tire sou lokal li. Twazyèm bagay li genyen ankò, chache lòt dokiman, lòt agiman pou l mete sou do nou, pou l di ke nou te konn fè krim, nou te konn fè masak, epi chache nèg nan prizon ki pou al temwanye, ki pou di ke yo te konn vin nan lokal Boucheri, Yo gen rapò a mon cheri, men sa yo te konn fè pou mon cheri, etc. Erezman nou genyen antèn nou tout kote poul fè travay sa. Li pa janm ret nan birol non, li chita nan tribinal premye enstans, li bezwen yon jij, pandan map pale avèw la, le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince pa an Haïti. Son moun ki kenbe pou li. Mèt Bernard Sainvil li genlè an misyon. Yap fè presyon sou moun sa a. Li gen yon ekip avoka kowonpi, ke nou gen non yo, nou poko ap site non yo, kap fè manèv avèk li pou yo fè yon manda pou yo fè m mawon sou pretèks ke m te gen rapò avèk gang kriminèl ki nan prizon. E m di misye se byen konte, mal kalkile. Menm jan yo te fè manda pou Jovenel la. asosyasyon malfektè, asasina, epi y ap antidate manda a ke manda a potko janm soti deyò. Donk, mwen di Pierre Espérance, sa l konnen an, nou konnen l tou, li gen yon sèl bagay pou l fè, se lajistis ki pou tande l sou sa nou di la yo, ke nou di ke Pierre Espérance gen yon gang ki rele gang 4 pa 4, ki ba li ke l bay dwa de vi e de mò sou yon ansanm de moun, don mwen menm, pou yo etenn lavi yo, pou anlve yo, se ke anpil ladan yo konfime nan dènye konferans m te fè la avèk kamarad ki te pale a. Answit, David Dormé te temwanye avè m nan yon entèvyou ke m te gen avè l, ke nou genyen son an, ke l gen tout enfòmasyon. E m ap di David, m pa gen oken rapò ni chita avè l, ni pou m trete kwakeseswa avèk li. Kòm li mande chita a pou m trete non m pa nan sa bagay la pral trete la jistis donk an gwo mezanmi panse kesyone kamarad la sou dosye Gerson Sanon an e answit tout mannigrans l ap fè monte desann nan tribinal jwenn avoka ki nan bawo oubyen entè bawo k ap di l an n fè yon jan monte yon dosye e sou moncheri pou ka frèt moncheri pou fè moncheri mawon donk mwen di mwen m prale jiskobou Pa gen fè bak nan bagay sa a paske kidnaping nan detui sosyete a twòp. 1 Moun yo pèdi lajan yo enjisteman, tout ti fòtin yo genyen pafwa se prete yo prete. Jèn yo, etidyan yo pa ka al lekòl, y abandone lekòl yo. Donk tout sa pa posib anndan yon peyi. Donk èske yon sosyete ka fonksyone konsa? E nou wè gen moun k ap sipòte Misye nan tout zak sa yo paske li se dwazimen. Lentènasyonal fò yo konnen byen ke Pierre Esperance pap fè dwazimen, se yon asosyasyon kriminèl ke l genyen ki la pou fè dezòd o detriman sosyete a e pou l fè lajan. E nou di trè byen depi bagay la gen lajan Pierre Esperance pap fè bak. Nou menm nou pap entimide nan yon pous nan sa n ap fè a paske dokiman nou, temwanyaj yo la José pat ka nan reyinyon sa. Yo te voye yon moun kote m nan yon reyinyon n t ap fè avèk yon òganizasyon ke li menm li ladan l. Li pat vini nan reyinyon an. Ok. Se te pou fè fòmasyon pou òganizasyon an. Sa m sa m sa m di w la gen plis ke katran wi, mezanmi. Sa gen plis ke katran. Dezyèmman, mwen pa di Timothé kase bra. Mwen di ke m reponn sa yè nan sa son nan emisyon ke m te ye. Mwen di ke m ta renmen ke mesye Timothé reponn kesyon sa yo pou mwen. Ki moun ki te kase bank lan? Lè yo te fin kase l, ki kote yo te depoze kòf la? E ki kote lajan an te ale apre? Sa m di, s on kesyonman ke m fè sou dosye a. Men sèl sa m te di ke, mwen di Mesye Timothée Rémy ke li te sèvi kòm ajan, dapre deklarasyon Babekyou, pou yo te rekrite l Al pran tag fè asasina mari yo nan. Sa se m releye yon enfòmasyon ke m tande nan bouch yon lòt moun. Men sèl dezyèm bagay mwen te di ankò, mwen te kesyone, m fè yon kesyonman otou don fè ki pase nan yon zòn ke e pa misye sèlman m te kesyone sou sa, m te kesyone yon pakèt lòt. Donk, sèt istwa sa yo m pap retounen sou yo ankò. Nan Wout Maryòt la te gen vizit ak kap la? Non, se pou fòmasyon pou òganizasyon m te fè rankont. E Latsko te di li rankontre ansanm avèk yo? Si pyès rans mwen kè si tiye l, se te mwen menm. Dezyèm bagay li di ke mwen se yon bandi, mwen se chèf gang krache dife. Men, tout sa yo tou, fò l te ka esplike yo. Ou m pa menm pran sa o serye, m pa menm gen entansyon menm pou m ta kesyone l sou sa, ni voye manda ba li. Sèl bagay m konnen ke gen de kote, gen de temwayaj ki pral fèt, gen lòt non k ap site. Donk, sèt istwa ke di moun vòlè. Nou dakò? Gen sa yo rele gang volan, al di ki sa. Gang nan gen dwa gen yon antèn la, yon antèn Kafoufèy, yon antèn Dèlma, yon antèn tèl zòn. Lè yo bezwen rasanble, yo gen yon pwen de jonksyon kèlke pa, e pwen de jonksyon an pa fiks. Yo di a yo Petyonvil, aprè yo Taba, aprè yo Dèlma, yo rele sa gang volan. Men gang 4 pa 4 sa, li nan tout peyi a? Pwobableman li ka yon gang volan, men mwen di w ke m pa gen non an. Se te esperans ki nimewo 1 an.